Aprè video sa a medam e mesye m konnen gen nèg ki pral kòmanse ranje malèt yo gen nèg ki pral kòmanse ranje tout sa yo genyen pou yo kite peyi sa a paske finalman fòk koze yo pale fòk sekrè yo pran lari fòk tout nèg ki yo menm pa dwat nan leta kòmanse ranje zafè yo pou yo kite peyi sa e nou pa konnen ki kote yo prale paske Lèzetazini kòmanse bloke viza, Sendomeng menm yon lòt bò ap masakre ayisyen ap voye yo tounen, nou pa bezwen diw pou nèg ki pa dwat yo, nou pa bezwen diw pou nèg ki nan dwòg yo, nou pa bezwen diw pou nèg ki nan konivans ak bandi, anpil nèg gen pwoblèm. Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou tvlakayhaiti.com, jodi an se jedi premye desanm 2022. Nap avanse trè pwoch wi la e 2023 a antouka e nou kontan avèk ou aprè midi an la nan video sa e nap pwofite di mèsi ak tout sila yo zanmi nou yo konpatriyòt nou yo e kèlkeswa ak lè wap disponib pou asiste video sa e kèlkeswa kotew ye nan mond sa tou nap diw byenvini lakay ou rale ti chèz ou pran mouchwaw mare vant ou nou pral vide koze sou ou nou pral fè ou sezi tande kisa kap manniganse nan leta a. Ki rezon ki koz ou wè bandi yo kontinye ap teyorize popilasyon an alòske peyi a gen lapolis hein, gen anpil kò nan lapolis la ki yo menm te ka mete lòd nan dezòd vagabon men se byen domaj lè ke w gen 2 nèg nan tèt ou ki se yo menm kap konplote kap manniganse tout ensekirite a m pa bezwen di w pou ou menm ki anba a ou pa gen anyen w ka fè ke swiv lòd yo sa yo di w fè se yo w fè sa yo di w pa fè tou ou pa ka fè l donk se sa ki Ayiti a. Ebyen medam se mesye nan video sa nou pral envite ou tande rezon ki koz blan an li menm kontinye ap finanse gang yo nan peyi a nou wè divès zòn se de zòn de non dwa nan yon ti peyi tankou ayiti pou gen tout zòn de non dwa sa yo ebyen kòman nap viv kòman nap sikile ki rezon ki fè Ariel ak Frantz Elbe paka mennen dejan operasyon oubyen achte materyèl bon jan materyèl bay lapolis la Pou nèg yo, yo menm fini avèk kesyon bandi sa nan peyi a. Ebyen medam se mesye, nou pral fè ou tande sitwayen sa ki li menm pral ban nou koze. Antouka, donk se pa nou k di l e nou pa responsab anyen nan sa k pral di yo anndan videyo sa a, nou sèlman la pou nou ba w enfòmasyon ki l fo e ke se swa lè l ye a, kote sa pase a, devwa nou se pote l pou ou. Antouka, bòn ekout tout moun, enjoy nou, kite kòmantè w, ou menm ki poko abòne, se moman an menm pou w fè sa pandan w ap gade videyo sa a, nap tou nè. Ok, Haiti en sekurite, les zones rouges ou de non-doua s'amplifie dans la zone métropolitaine et à travers le pays. Plusieurs familles sont déplacées, sommes-nous en voie de venir, de réfugier dans notre propre pays. Maman, monsieur, me pensez que je dirais vraiment... an tanke haisyen, an tanke sitwa haisyen, Fò nou chak nou ta poze tèt nou kesyon, sa nap fè la a? Vrèman leta ki la a ok, leta ki la a li pwouve ke li son leta ki iresponsab. Eske nou rann nou kont ke ou menm ki se sitwayen peyi a jodi a, ou menm ki se papa, manman pitit ki travay di pou achte yon teren, ki konstwi yon kay oubyen ki nan retrèt ou, epi ou di ke sa se espas kote ke wap fè tout rès vi w ladan l. Epi yon grenn maten, ou vin nan obligasyon pou kite kay la, pou kouri kite kay la, pou kouri kite katye a. Ak tout sa ki ladan l. Avèk tout sa ki ladan l, nan laj ke w ye a. Paske jisteman leta pa pran responsablite l paske bandi anvayi zòn nan. Èske n konprann? Bagay la kòmanse kòman li te kòmanse, li kòmanse ak Matisan. Bandi pran Matisan an otaj, yo mete tout moun deyò nan kay, yo boule kay, kounye a tout moun sa yo deplase y al nan sant spòtif Kafou. Leta pa reyaji. Leta pa reyaji. Epi tout moun kopye yo refè l. Ok, epi tout moun dakò ke moun yo abite donk anba tant, donk nan sant spòtif Kafou. Mentnan, pa gen okenn, pa gen okenn dispozisyon ki pran, pa gen okenn desizyon ki pran. Donk lapolis, kèlkeswa direktè jeneral lapolis ki vin sou kesyon sa, paske pa bliye ke nou pral nan prèske twazan pou Matisan la, prèske twazan. Ok? Non, ennan, ennan edmi. Wi men nan pwoblèm nan ap pale evakyasyon moun yo se apati de premye janvye men goumen an la byen avan jovenel te asasine sa vle di ke gon pwoblèm ki la li te kòmanse dabò an ti maleng leta pa reyaji Ok la police pa reyaji nou wè sak te pase ak diferan direktè jeneral de la police avan menm larive de mesye Frantz Elbé donk nan tèt police la donk pa gen okenn desizyon ki pran. Toujou gen espwa, yap bay espwa. Epi kounya moun yo deplase yale nan sant spòtif kafou yo toujou nan sant spòtif kafou anbatant kounya pou wè ke se Se sitwayen, sètadi ankò sosyete a vin dakò ke moun yo deplase, epi kounye a se sosyete a k ap pote soutyen ba yo. Yo bay moun yo mwayen, yo bay moun yo mwayen pou deplase. Moun sa yo, gen anpil ladan yo ki rete. Gen pitit an nou ki rete, ok. Men mentnan jodi a, yo pa ka tounen lakay yo Matisan. Non, yo pa ka tounen lakay yo. Sa se premye bagay la. Dezyèm bagay, ou vin jwenn yon gwoup de moun kounye a ki kite Site Solèy. Paske te gen 2 gwoup gang kap goumen nan Site Solèy. Yale sou plas Hugo Chavez devan ayopò la madan mesye. A leta di anyen. Eske pwoblèm nan rezoud nan Site Solèy? Non. Eske moun sa yo kapab tounen lakay yo Site Solèy? Non. Gon lòt gwoup ki sòti Kanaran. Kòrèk. Kale tou pre primati rezidans ofisyèl premye minis lan. Trè byen. E kòman kote a te rele ankò se pou jan sa lokal Jean Claude Duvalier a? E. nan antre ministè des Haïtiens vivant à l'étranger. Men wi e sa e la tou pran vila dakèy. Vila vila dakèy. Leta pa di anyen. E n sonje moun Leta pa di anyen madame. E n sonje moun Pènye yo menm bon yo menm yo te epapiye. Kounye a kounye a vin gen Pènye. Pwoblèm Pènye a kòmanse. Moun ap rele anmwe eskandal dok nan radyo ok jiskaske jodi a madame mesye Pènye vin envivable. Gen de moun ki kite kay yo ki deplase, ki kite peyi a, paske jisteman Vitelòm ak tout ekip li yo pran Pènye an otaj. Leta pa di anyen malgre ke Vitelòm fè dè denonsyasyon, malgre ke Vitelòm denonse dè moun, li site dè non. Bon nèg, moun yo, moun sa yo stil nan pouvwa. Moun sa yo toujou nan pouvwa a, donk leta pa di anyen. Y ap byen fonksyone. Donk moun Pènye oblije deplase. Konprann byen wi, e jodi a, Site Solèy zòn Dannandwa, gen yon var nan Site Solèy. Zòn de non Zòn de non dwa. Sa k ta di sa? Sa k ta di sa? E sa m ap di maten an la wi. Ou pa janm konnen ki lè w ap kapab vin refijye nan pwòp peyi w. Jodi a ou kapab gen yon kay nan Dèlma 75, ou kapab gen yon kay nan Petyonvil, ou kapab gen yon kay nenpòt ki kote nan peyi a. Epi yon grenn maten ou pral wè ke ou pral oblije nan sitiyasyon, nan obligasyon pou kite kay la. Sak ta di jodi a ta raz. Mesye mesye dam ta raz mwen menm. Non men il faut dire Louco ke Michel Soukar nan yon entèvansyon sou Signal FM te di ke lè yon moun bezwen sòti lakay ou kounye an ou pral mande otorizasyon bay chèf de gang la ok pou ka sòti. Eske je peux sortir sans cela? Pou ta raz tou nan yon zòn wouj yon zòn de non dwa. Laboul. Ok laboul e wap wè ke envestisman k fèt ta raz yo Gen de moun ki envesti preske 2 a 3 milyon dola nan kay wi madam mesye Ataraz. Kounye a pou wè moun sa yo, yo oblije kite kay sa a pou yal abite yon kote yo pat swete abite. A ka yon fanmi, ka yon frè, ka yon fanmi oubyen kite peyi a. Non men Louko fòm te diw ke Toto ok te mande Eric Jean Baptiste d'intervenir. Ok. Paske Toto son gwo potata se li ki kontwole Taraz. Intervenir nan ki nivo? N pou l ede l. Il ne pouvait pas seul. Malgre ke Toto genyen sipò Kris la nan ti bwa. Paske kanmenm lè w ti bwa ou nik lonje men w ou manyen pye Toto. Èske w konprann? Ou nik lonje men w male male ti bwa. 2015 m t al ti bwa. Se sa k fè ke jounen jodi a la nèg ti makak yo ap fè plan pou yo desann anba. Non men ti makak li menm fò m di w ke ti makak se leritye. Darnel Joseph ok la puissance de feu de ti makak est supérieure à 100 fois de la puissance de feu de la police nationale en entier oh en entier kouman ou di la wi lè ti makak ap eseye zam nou te di sa nan maten deba fòm di ou mwen menm mwen ton a se 32 sa nou konprann de ti makak la se pa sa l ye ditou ti makak se se l'héritier sa vle di ke lè 5 konntenè zam te jwenn APN kòmande pa Salim Souka Avek Laurent Lamothe ok de galil zam sa yo nik detekte yo nan apn epi yo disparet se te pou Arnel Joseph kiyes ki te met Arnel Joseph ou te gen Foukan ou te gen Aya senate Gracia Delva ok epi le fini fom di w ke le E Anel Joseph te pran bal. Yal kidnape 2 doktè nan pwòp klinik yo. Alò, n ap rete nan, nan, nan. Nan, nan, toujou nan, nan kad sa. N ap rete nan, nan, zòn de non dwa a. Zòn de non dwa a. Ensekirite. Ensekirite. Ensekirite, an rete la. Alò, yo monte avèk doktè yo pou y al swanye Anel Joseph. Nou bare misye fon parizyen. Lè elikoptè a pral pran misye, m di nèg yo, mesye, e pa bzwen voye wòch nenpòt ki jan, vize elis dèyè elikoptè a, ke pou destabilize elikoptè a, epi kounye an Jovelin pri an panik, li pa konn sa pou l fè, l ap vire an won avèk pikòp Mazda ble a, ok. Nan ki peryòd nou ye la lè sa? La m ap di w, lè Jovenel pral fin tonbe, de fen 2018, 2019 la, ok, epi Jovelin li menm panike, Men lè m kalkile laj Jovelin, m di kèt. E mwen rele Fonparizyen, ok, mwen rele Gantye, mwen rele e e Fontyè a Malpas, mwen di nèg yo kite pòt la ouvè, ok, kite pou Jovelin sove. Mwen rele sou Fontyè Dominikèn nan, yo kite baryè a ouvè pou ke Jovelin sove. Se Bengaber Ok nan ti vilaj aprè Jimani ke yal ke misye kite machin nan elikoptè a vin pran misye la epi misye sove ak epi misye monte Montréal men nan ce véhicule a été rapatrié en Haïti sous Jovenel Moïse et remis à Arnel Joseph se li menm ke tap sèvi lò yal arete Arnel Joseph se T. Hervé Fourcand ki pran misye Ok machan Dessalines ki mennen misye hopital bòn fen okay ok dan ma epi nan konvwa a te gen machin Jovelin an ok. Se gwo deklrasyon wap fè maten la wi. Ok donk se tou sa poun di ke Taraz jodi a. Alò non an se Joverlin ou bien. Joverlin bon Jovelin Joverlin ba parenn li konn gen fot dòtograf li ap tape ekse la e ekse nesans lan. Tou sa se poun di ke Taraz li vin tounen yon zòn de non dwa yon zòn wouj madam mesye. Se pou montre nou ke jodi a ou menm ki sitwayen peyi a la nou pa anpè. Kounye a ou vin gen Canaan. Se ayisyen nan maten deba nou te di ke si pa gon si pa gon desizyon ki pran ok si pa gen dispozisyon ki pran Imedyat. ok imedyat ok sa ki ap devlope matisan an lap vin devlope egalman Canaan jodi a moun lafit oblije kite lakay yo moun sous matla Sous matla. oblije kite lakay yo kote yale refijye Ti tan yen. yale refijye donk e bon wi Mwen wè yaman sou plas sou plas akayè. Epi sa pa di okenn moun anyen. Pèsòn moun. Non le peyi nè Map di ou pa janm Pèsòn de nou dwa. Mesye lojikman lè tout bagay sa yo tout tablo sa kap pent la lè w tande yo lojikman ta dwe gon selil Non ki alò ap travay an Lè wap pale pèmanans wi wap pale nan peyi yon peyi nòmal. nòmal. Vou pèmete Selil dijans. Gèbè Vou pèmete ok vou pèmete a alezi alezi. Alò gon teyori ki defini ki rele le syndrome de Stockholm Ce fameux syndrome de Stockholm se an parapsikoloji maladi le plus, le mwen tretab ke posib. Sa di ke tout lè ou wè blan yo ap etidye ki jan pou yo trete syndrome de Stockholm lan, yo pa janm ka reyisi rive. Alò an ka byen espesifik se lè yo te kidnape yon dam, yon jèn fi, epi kidnapè a antere fi a anba tè, A 20 pye sou tè, li ba l un pti peu d'oxygène, deux trois bwa chalimèt, ok ap don ti manje. Rive on moman fi a te bije manje matyè li, bwè pipi li, kon kote lè la pral sifoke nèt epi kidnapè a ba l on ti oksijèn. Donk lap jwe a fi a jiskaske kounye an fi a rive nan on eta lamantab epi misye detere fi a, Li benyen fi a, li raze devan fi, fi a gentan vin plumen tout bagay, raze devan fi, bay fi a manje, okipe fi a, jiskaske l kouche fi a. Mentnan, FBI jwenn ki bò fi sa a te ye. Y ale, yo fè yon rèd, yo pran fi a. Yo mennen l lopital, ap trete manmzèl, etsetera. Epi gen yon lè manmzèl disparèt. Chèche, chèche, chèche, chèche, ki bò fi a ale? Li retounen al jwenn ravisè a. ok epi se paske fi a te bezwen al kouche avèk ravisè a pou li menm se sèl ravisè sa sèlman ki ka kouche l kòm fanm satisfè l kòm fanm alò sa se te l'exemple du syndrome de Stockholm mennen kòman li aplike isit ou konnen ke se madan Lalim ki federe G9 an fanmi an zanmi an konpè an manti tout sa se li menm se li menm ki bay zam se li k bay zam se li k bay lajan se li k bay minisyon. Madan lalim wi. Madan lalim. La binu. Ok. Madan sison. E e mèten. Ansyen anbasadris. Anbasadris sa. Donk se moun sa yo ki fòmate, ki federe. Yo panse ke yo gon remote control nan men yo. Men nan poukwa. Se ke ou wè ke blan. Se pa yon aza ke. Se ne pa yon aza. Men nan yo separe peyi a an 120 zòn de non dwa. Ok byen ok son plan byen monte pou yo ke yo ka fò ou menm ki se ki se moun ki ap sibi e ravisè a paske le ravisè a se le blan ok se manan lalim e konsa pou ka vin renmen l pou ke kounye non pou vin mande l tanpri souple pou ka vin renmen l vin ede m vin fè evazyon an pou ka vin renmen l ok tanpri souple tanpri souple vin pran m paske alò se la sendwòm nan lòske le bouwo devyen liberatè e se le bouwo Leg zwazo bèk fè a è le bouwo e se le plan se le plan paske si w gade nan etid ki fèt yo louko ok sou 10 ayisyen gen 8 ayisyen k bezyen kite peyi a 2 lòt yo se paske yo pa konn ki bò yo pa konn ki bò yo pa konn wout la e blan ap tann ke 100 pou 100 ayisyen pare pou yo kite peyi a ou wè tout anbasad fèmen yo pap bay viza epi y ap voye avyon kounye an vin di w monte abò ou mèt ale paske ils veulent du pays sans les haïtiens paske ann klè Louko le sous-sol Jean Bertrand Aristide te fè kado Clinton sous-sol la Sòti la wi Jean Bertrand Aristide wi ti dezòd li te di l te fè a se sous-sol la l te bay Bill Clinton e fò m di w ke. Anti enperyalis wi Jean Bertrand Aristide Jean Bertrand Aristide se la CIA an pèsòn fò m di w Mildred Aristide c'est un agent de la CIA ki dò dèryè Aristide paske fò w konn dòmi ajan pou w konn wonfjan. Se kote gason fè lajè. An men se sa li ye! Jaricide est coupable! Se li! Se li ki te fè gang, se li ki te fè amaral, se li ki te fè tout moun sa yo! E se la suite! E lè kounye ou pran, yo pran yon konze fòmate kankou Michel Martelly, ki te an senkyèm pozisyon, yo pran vwa Charlito Becker yo, yo mete l la pou al fè an fas Manan Maniga, yo fè l ka, paske se son de jan fòmate Pou servir le blanc Ariel Henry est de la est de la CIA. Donk an fèt zòn de nou dwa kenn gen la yo. Legliz adventiste se se CIA l fòme. Donk se yon plan byen fòmate. M ap di w byen Louko. Avan fò nou raple fò nou raple ke genyen kwadèboukè gen kwadèboukè ki se yon zòn wouj nèt. Wouj. Zòn kwadèboukè se yon zòn wouj nèt. Apre sa w vin gen non tòsèl. Wi tòsèl tòsèl gen vitelòm vitelòm se nan lè a ou gen chen mechan ou gen chen mechan ok kase mawozo malpas malpas gantye kanaran ok tout zòn sa nèt alò fòm di zòn sa yo genyen gen de lòr nwa fòm di nan zòn lakazyeyi gantye fon parizyen tout zòn sa yo gon jelatin tou nwa ki sot nan tè a yo pa vle wè ke e e alò fòm di ke Gon pakèt kontra k te siyen. Donk se pa pa aza ke jodi a la gen yon kote. Se ne pa pa aza, les zones sont bien definies. Kòrèk, kòrèk. Ok, Matisan kòmanse se paske gon zòn ke yo pral mete petwòl. Èske w konprann mwen? Paske pa bliye ou gen tò, ok, tò li menm li te enpòtan paske yo pral konstwi yon lòt tèminal pou stoke gaz. Donk y ap batay. Alò fò m di w se Christa ki te responsab sekirite nan zòn sa a. Donk mesye yo, Izo e konsò, ap goumen patènite zòn nan pou yo ka fè lajan. Oke. Ou genyen Varreux. Alò fò m di w ke tèminal Varreux mesye, lòske lè militè, Cedras e konsò, konnen yo pral bay anba gwo petwolye, yo fè konstwi dè tèmino pou yo ka stoke gaz estratejik pou lame Dayiti, anfèt pou leta. Trè byen. Kiyès ki pran l? Wi alò fòm diw ke je dwa done kanmèm mè senpati a la famiy Meuz paske madan Meuz a desede lantèman demen alò Youri tout mè senpati ok pou la travèse de ta mère alò bay konn moun yo byen ou konprann non men fò konn la pou al la wi fò konn la pou al la ok donk Grégory Meuz li dezerite sèl wi fòm diw sa. Duvalier te sipoze bay tè a. Se gwo deklarasyon wap fè maten an la wi Jean Bertha Louko. Gregory Meuse a subtilize le club med ok pou l pou non l pa parèt li mete l sou non Beatrice Nadal. Jè yn adrès fiks ou son adrès fiks nimewo 9 avenue Lamartinière Bois Vernat wi Gregory map tann papye tenbre a. Fò m konfwonte w nan pakè, m envite w 3 fwa ou pa vini. Ah bon? Ah wè se yon visye, se yon vòlè li ye, vòlè konpayi entènèt mwen. Epa konpayi pèsonèl li la? Non non non non non c'est un voleur c'est un tyrannosaure et le météore Jean Pierre Bailly va mettre fin au règne des dinosaures en Haïti ok alors Grégory Meuse pou afè non paske pa bliye yap boule mwen wi tou fò pa bliye. Sòti la! Gon pakèt kay gran nèg mwen wi kay akra kay sesi kay sela tout sa boule. Sa k alabaz de tout ensandi sa yo? Ebyen paske nèg yo ap reklame paske pa bliye ke zòn sa yo. Donk de sou kay ki fèt sou kay mwen wi yo. Yo pa vòlè yo boule. Se pa se pa yo pa vòlè vòlè. Yo detwi yo pa vòlè anyen. Ok kay sa yo ke yo boule nan mwen wi yo sou plaj la se pa san rezon? Non se pa yon aza? Moun yo fòm di w ke moun sa yo e ki pa egzanp ou genyen Ti Bèto Dolce. Se pa Ti Bèto ki jwe gita a non. Ou konnen gen Ti Bèto, pitit Robert Martineau a, yo rele l Ti Bèto. Enben.